Janm wè bagay yo la ta sanble mond lan rive nan fenl paske gen bagay kap pase pa gen pyès moun ki te prevu sa se vre apokalips di anpil bagay pral pase nan mond lan e yo kòmanse fèt tankou peyi leve kont peyi anpil maladi ki vini yo pa menm ka jwenn solisyon pou yo e gen bagay ki vin pi rèd kap frape mond lan lè w wè bagay sa yo kesyon wap poze tèt ou apre 20 an kijan mond sa ap vire. Ebyen sak fèm fè gwo sezisman jodia se yon kiltiris ki soti nan peyi Kazakstan ki marye avèk yon poupe. Yon poupe wi. Imajine w yon poupe pa ka fè ni manje, ni pase, ni lave, menm mache li pa ka mache si yon moun pa kenbe l. Imajine w pou yon moun marye avèk yon poupe. Sa vrèman tris. Imajine w fi k ap gade mesye sa a, kòman y ap pran l? Kòman li menm li gade fi devan je l? Paske imajine w, si w marye a yon poupe sèke se paske ou demontre ke fi pa gen okenn valè devan w. E avan misye marye a poupe a li gentan gen ennan edmi ap viv a poupe sa a. Li te fiyanse avè l an 2019 e li te prevwa pou maryaj la te fèt an 2019, Men akoz pandemi kowonaviris la, maryaj la te oblije pwolonje. E se nan mwa novanb lan la a misye rive marye avèk poupe a. Kesyon poze tèt ou, ou kwè se vre? Kwè yon moun ka rive fè yon gwosè zak konsa pou l marye avèk yon poupe? Ebyen non misye se Youri Tolochko. Siw moute sou Instagram kounya ou make Youri Tolochko wap wèl moute, wap wè kont li a ofisyalize e wap wè tout videyo kote lap kote li a poupe a yap yap fè romans, kote lap mache a poupe a wap menm wè videyo kote lap marye ansanm avèk poupe a. Paske li poste tout vi prive a sou entènèt. Tout sa ke lap fè a poupe a li poste yo sou entènèt. E li di konsa gen anpil moun ki te kòmanse palel mal lèl te fèk kòmanse poste poupe a. Men li menm li pa bay sa regle anyen pou li. Kesyon map poze ou menm kap gade video a ou ta gen yon frèw oubyen papaw ou ta wè ke li ta fè yon aksyon konsa kòman ou tap gadel kòman ou tap reyaji avèl pa bliye kite repons la pou mwen nan yon kòmantè pou dim kisaw tap fè si ou ta gen yon frèw oubyen ou ta gen papaw ki ta rive nan nivo sa map poze tèt mwen kesyon eske se pa foul fou oubyen si se pa yon sans li pèdi paskem pa kwè yon moun te ka annkrete konsa wal marye avèk yon poupe. A mwens ke moun sa a ta gen pwoblèm, yon pwoblèm li pa ka jwenn fi ki renmen l. Oubyen li pa ka jwenn yon fi ki ret avè l. Ou menm kap gad video sa a, kite yon kòmantè pou di m sa w panse. Kisa k ta dwe fè misye rive nan nivo sa a? Mèsi avèk ou menm ki tap gad video sa a de kòmansman jiska lafen. Pa bliye kite yon like pou nou. Lè konsa w fè m kontan. E, abòne avèk chanèl la, aktive klòch notifikasyon pou w ka toujou jwenn video yo lè m lage yo. Bay randevou a se pou yon lòt video.